Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon gen zen nan etyen may la gen anpil pale anpil alò jounen jodi a la fòn di ke genyen yon veritab fas a fas fas a fas sa a mete ansanm 4 moun TT, Morvan, Izolan, Tony Mix. Écoutez. TT et Morvan akize sèten artist de konivans avèk bandi paske yo estime ke atis sa yo pa dwe al jwe pou bandi. Gen anpil atis ki konn al jwe pou bandi. Men jis avan fò m di nou ke m gen yon dosye m pral vini avèk li talè paske gen yon chèf de gang ki tonbe nan Site Solèy e son lòt chèf de gang ki touye l. Depi m di Site Solèy, aparaman nou ta kapab fè alizyon ak je nèf. Se pa nan bò Gabriyèl la. Ebyen, chèf sa ki tonbe a, misye te bay anpil pwoblèm wi. Enhen. Anpil, anpil pwoblèm. Men, m pral fon pase nan Solèy la. pou m kapab jwenn yon maksimòm enfòmasyon. Se pa manti non, m pral pase nan Site Solèy paske m pral chache enfòmasyon sa a pou nou. Men chèf de gang sa a ki tonbe a, misye se yon kriminèl notwa. Misye gen yon zak ke li te fè, m kwè se an 2022 an wi, e m te di ke misye pap wè. 2023. Malerezman pou li vre, li pa wè 2023. N ap gen pou n ba w detay nan pwochèn emisyon ke nou pral fè sou chanèl la. E pi tou pou lèjan ki adore ekoute dotro truk, petèt an franse, e pi sou lòt dosye pa egzanp lanmò de Pele, nou genyen yon emisyon spesyal nou konsakre ak lanmò Pele. Men se sou chanèl RL news ou pral gen chans pou kapab gade emisyon sila e se sak fè nap mande w pou kapab fon pase sou chanèl sila nap mete lyen an an deskripsyon pou ou pou kapab gen chans al gade l lè sa na va ankouraje travay la bon sou kesyon atis yo fòm di ke se yon sijè ki trè konplèks. Konplèks nan sans ke lè yon atis te li an Ayiti, yon bandi rele l pou l al jwe pou li, se deja yon pwoblèm. Paske refize bandi an, bandi an kapab di ou se enmi l. Eske n konprann? Men konsa tou, gen anpil bandi, lè yo mande yon atis pou vin jwe pou li, son tèst yo fè sou atis lan. Si tèst la pase, Atis sa tou vin kliyan. Eske nou konprann? Konsa tou si l di non, bagay la ka mare pou li. Konsa tou, bandi an kapab ba l plis respè. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Pa egzanp, gen de nèg, m ap pran egzanp klè avèk nou, ki konn ap fè emisyon, ki an Ayiti, ki ap pale sou dosye bandi. Lè yo tande Bandi pral manyen yo. Bandi ap fè konplo pou manje yo. Yo kouri al mande ekskiz. Y al mande padon. E sa k fè wè gen de nèg, konseye de dosye, konseye de moun, yo pa ka site ankò nan emisyon yo. Men, mwen menm m te deside fè otreman. Paske gen moun ki di m, o, si w vle pale a entèl, m ap fè w pale a entèl. M di non, sa p ap rive. Epi m poze may mwen. M ap goumen. M kanpe an Woben dè Bwa. Se sa paske si nèg la al fè m pale an moun. Donk son ekskiz m ap chache tou. E pi sa w tande a la, m pap ka site non moun sa nan emisyon m ankò. Pral gen fòs kote. Se swa m pa pale nan mikwo ou byen m kontinye pale, m kontinye mennen batay mwen. M tande gen nèg ki reponn. M pa pral kalonnen pèsonn. Chak nèg ou gon fason pou viv. Pa egzanple, nan kritik nèg yo fè, nèg yo estime ke tout nèg kal jwe pou gang ou se gang. Morvan, TT, nèg sa yo atake Izolan, Tony Mix e lòt atis ki konn al jwe pou bandi patikilyèman Izo nan Vilaj de Dye. Men gen nèg tou ki deside reponn. Pa egzanple. M ap pran le ka de Tony Mix. Koute sa Tony Mix di. Izolan, Mwen menm ki nan geto a la, anpil kaka pale. Anpil kaka pral pale, m pa kè. Mwen menm m fèt nan geto a. M grandi nan geto a. M pran 1 an nan geto a. E nan geto a m abiye, m manje, m fè sa m vle. Moun paka dim sa poum fè. Paske lèm nan lari a, bann kalanbè kap radote sa yo pa gen anyen yo ka fè pou mwen. Chak moun ap regle afè pa yo, regle afè pa konan gyèt manmanw. M pa gen ankenn pwoblèm ak fason Tony Mix reponn nan sou fon, men sou lafòm, m panse ke Tony mal elabore. Èske w konprann? Paske lè ou montre ke ou vekse, ou fache, li pwouve tou senpleman ke, ben, ou pa nwi de sa k ap pase nan peyi a. Ou a don kè. Sa vle di, depi yo pa kidnape w, kelke swa lot moun yo kidnape, lot moun yo touye, pa gen pwoblem. Ok, w al jwe pou bandi, donk kounya la, bandi pap kidnape w, bandi pap fè w anyen, yo kapab menm pran yon fanmi w, w al chache l. Wi, paske tè a glise nan peyi Dayiti, se konsa l ye. Men tou fò w di tèt ou tou, ke. Lèw fè yon zak konsa se kòmsiw bat bravo pou sa nèg yo ap fè a. Pa konn si nou dakò non. Kounye a la nou pral nan Izolan. Izolan bay yon repons e li di sa. Jodi a mwen gen moun ki ekri anbasad amerikèn ke m jwenn mesaj yo ekri anbasad la ki di fòk yo bloke viza m e m al jwe pou gang pou lajan yo fè tout bagay. M te kòmanse anvan viza. Anbasad la bloke viza m Pa gen pwoblèm, m te izole anvan viza. Viza pa mennen moun nan lòt kouch sosyal. Viza pa fè yon moun sa pou l ye demen. M te izole anvan viza. M te kòmanse a viza. Kote m te fèt, e pa Ayiti m te fèt. Bon, m gen viza, m poko janm fè ui jou lòtbò. Se Ayiti m rete. M ap travay e m ap kreye anplwa. Jodi a yon moun pa kontan sa? Mwen menm avèk asosye m ann Ayiti, se 3 mil 500 anplwaye n genyen wi. jèn fi ankò, pi fò e jèn fi, 90 pousan e jèn fi nou bay travay. Atò jodi a pou on moun ou ta swiv ou ta di yo, o a misye se a felisite son nèg pou yo swiv monchè. Epi jodi a se la w vle mennen m. Mwen menm ki t al jwe nan vilaj la nou konn ki kondisyon m te gen, m se yon nèg ki respekte mo m. Se mo m t al peye nan vilaj la. Premye bagay m te di nèg yo, depi yo fè lapè zòn Tibwa, Gran Ravin, Vilaj m ap vin jwe. Nèg yo rele m. Yo di lapè a fèt kounye a e mwen k pou vin jwe. Tout lè sa m ap mawon. Twa zè di maten, nèg ki zanmi m ki vin frape pòt lakay mwen a twa zè di maten, li di, Zolan, dènye kout fil nou jwenn lan la, fò w desann anba a. Mwen di oke, pa gen pwoblèm. Menm Tony Mix t ap mawon. E si n ap gade nan nan videyo kote Izo di a, Tony Mix, nèg ki pi lach nan Etchen May la, nou konn poukisa l di sa? Se paske se yon dènye presyon k fè Tony Mix desann anba a ansanm avè l. Koman bon chef zòn Darelo vin jwe pou li pou mandel lajan. Bon ou te ka peye pou vin jwe menm. Paske jodi an lè Tony Mix bezwen al kafou e pa vre kijanl fè. Poum pa bliye anvan m antre nan detay sa yo pi bon istwa m pral di mwen menm Digicel yon moun yon moun Digicel relem yo di Zolan m konnen nèg akayè w ye kilè w pral akayè m di a m pa al akayè non yo di a son gon bagay nou bezwen bay akayè lanpadè. Nap ba ou l lè w pral lakay pou w bay li. M pran lanpadè a, m di a pa gen pwoblèm. M ap rann ou sèvis sa e pou peyi. M ap pote l ale, m pran lanpadè a, m pran lakay. Mesye m rive Kanaran, nèg rale zam sou mwen. Pase machin mwen te tente. M desann vit mwen, premye premye nèg la, gon nèg ki di Izolan, gon nèg ki di sa k te Izolan an. Misye antre nan manman m. E m gad misye yon jan. Misye di ou pa sonje m? M di non m pa sonje w. Vrèmanvre. M te, m pa konn, mayi gate, wout pou antre nan èpòt la bò ti pòs la. M te pran nan yon blokis la, yon nèg lari frape vit mwen, m nan telefòn, m di yo wè m nan telefòn men nou pa ka frape vit mwen, misye antre nan manman m. M pap ba n manti, m desann machin nan, m bay misye de kalòt, paske se yon mo m pa renmen moun di m, kanpe nan figi m joure manman m. Paske manman m se yon moun mwen te renmen anpil, m regrèt ke m reyisi nan vi m jan m reyisi a la, pou manman m pa la pou l viv de sa. Manman m pa viv anyen de sa m fè. Manman m pran tout imilyasyon. Se di, m wè kote jij de pè vin lakay mwen met afè manman m deyò. E m te gen les, m pa t gen gwo lespri, m pa t ka konprann sa. Se lè m vin gran m vin konprann sa k rele jij de pè. Lè w pa ka peye kay, jij de pè vin lakay ou met tout bagay ou deyò. Sa k pi di nan met bagay manman m deyò, jou sa lapli tonbe. Tout kote manman m ale nan zòn nan, nan Bekasin de rete lè sa, pou l mande moun yo pran bagay pou mete nan kay pou yo. Pa gen moun ki pran l. Manman m tou kite m ka yon granmoun, epi l al Akayè. Lè l rive Akayè ankò, m panse se kay manman m manman m ye, lòt adesant ankò yo bay manman m nan yon kay Akayè. E jodi a, pou m fè tout efò sa, pou m fè gwosè revolisyon sa nan mitan fanmi m, pou m wè manman m pa jwi l, m ap asepte moun derespekte manman m. Ok? Kounye a m di misye, Yè, ou te, ou te joure manman m. M frape w. Epi misye di, Anben, jodi a bon jwenn avè m, antre la. M te rale zam li di m antre la. M te gen Bayou nan pikòp la. Men anvan m fè zòn nan m te fè yon kontak. M te mande yon moun si ban m yon kontak pou m fè zòn nan lè m rive nan zòn sa pou m di m ap pase. Moun nan ban m kontak la. Epi pandan misye ap di m swiv li an, m ap swiv, m ap swiv wout tè a pou m antre, m fè nimewo a. Sou, Bondye pou mwen, sou premye son telefòn, nèg la pran apèl la. Li di, Izo! M di, non. M di, alo, se Izolan. Li di, Izolan? E, m di, wi. M di, yo, Akayè m prale, te gen yon moun ki te ban m kontak ou, men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen, yo di m antre. Epi misye di, mete telefòn nan sou spikè. M mete telefòn nan sou spikè, m di, yo men chèf la bezwen pale avè w. Li di, ki chèf sa? Nèg la di konsa, yo, sa k ba w dwa fè sa w fè a la? M te gen de lòt moun avè m nan machin nan. M te gen yon kouzen m avèk yon lòt patnè m nan machin nan. Li di, sa k ba w dwa fè sa w fè a? Li di, chèf la, misye te ban m kalòt. Chèf la di yo, E pa sa m mande w. Sa k ba w dwa fè sa w fè a? Li di Zolan, Ou mèt ale. Li di misye, Vin jwenn mwen. Epi l di chèf la, N ap pale. M di misye, Yo, di chèf la, silvouplè, pa fèmen telefòn nan non, paske fò w fè wout la avè m. E Akayè, yo di m Akayè pa gen sinyal. Lè m rive Akayè, m ap retounen. Epi misye di, Ou mèt kou fin pase zòn Ti Tanyen, La pa, la pa gen rapò avè m, ou mèt ale. Lè m fin pase Ti Tanyen, m di msye m ap retounen pou si m pa ta jwenn ou nan telefòn, fè konnen m ap retounen nan wout la. Epi vrèman, ou panse yon nèg konsa, ki ban m kalite sèvis sa k sove lavi m mwen menm, jodi an, si l rele m vin jwe pou li nan zòn nan, epi pou m di yo m p ap ka vin jwe? Di m kòman m pral di nèg sa mwen menm, m p ap ka vin jwe? Non, paske li toujou alèz, paske moun nan pap viv nan peyi a, li pa konn ki kondisyon nou ye nan peyi an, li toujou alèz pou moun nan di sa l vle, men li pap konnen men ki sa nou menm atis ki deside viv la. Dayè depi yon moun ou gen mwayen de deplasman, ou gen lajan nan pòch ou, ou viv la, ou se yon ewo. Paske mwen menm, tout fanmi m, a chak fwa m vwayaje yo di m pou sa m pa tou ret la. Mwen mande kòman m pral fè ret la? M pa gon poul etranje. Tout poul poul peyi m yo se isi yo fè. M fè kay mwen nan lanmè Akayè. M fè kay mwen la Kanapevè. M gen ti kay mwen nan Riyèl Chavann. M achte tè lòt kote. Tout e Pòtoprens. Tout sa m gen pou m fè la m fè l. Jodi a pou m annik deplase m ale nan men kiyès m ap kite yo? E moun k ap travay avè m yo? E zanmi bò kote m ki pa gen mwayen de deplasman yo k ap viv de mwen menm nan? Kisa m pral fè? Bon, li ka toujou konsa. Li fasil pou moun pale, li fasil pou moun egri. Men sèl sa m ap di yon moun, mwen menm Izolan, kote m soti an, tout moun konnen li te mizerab anpil. Li pa t bon menm. Pa gen moun ki sot pi ba pase m. M fyè de sa. Pa gen moun ki sot pi ba pase m. Men jodi a, pa gen anpil moun ki pi wo pase m tou non. M pa djòlè men. Men pa gen anpil moun ki pi wo pase m non. E pa gen moun ki ka fè m tounen kote m te ye a ankò. Ou mèt fè tout sa w vle fè. Ou mèt egri, ou te mèt fistre, w ap toujou ka moute sou entènot ou di yon bagay, w ap toujou ka di yon lòt bagay men mwen menm Izolan, Bondye beni m li beni m nèt pa gen nèg ki ka fè m fè wout gang lan pa gen moun ki ka fè l paske gwo ekip nèg sou rezo sosyo a gwo ekip nèg k ap fè emisyon gwo ta de nèg ki pa t ap antre nan gang se yo menm ki fè nèg yo antre nan gang jodi a m pa vin defann moun sou entènèt lè w pran istwa Sexy nèg yo di Sexy gen zam, Sexy sesi, Sexy se lòt bò. Jodi a la si moral sexy pa wo son grenn bagay pou sexy fè sa al jwenn anba a al tou ret anba paske yo fè sosyete a bal do pa gen moun ki ap fè sexy konfyans la pou l chita bò kote l kounye a se li menm ki konnen kijan l pral jere moral li pral jere tèt li paske lè w atis ou vin anba nèg yo fou tout bagay nèg yo mete w alèz se ou menm ki konnen ou bezwen fanm wap jwenn fanm ou bezwen alkòl wap jwenn alkòl ou fimen wap fimen bon se ou menm ki konnen se ou menm ki konnen. Men m pa kwè lè w rive anba kòm atis, nèg ap di w yo bezwen moun pou yo kidnape pou yo. M pa kwè lè w rive anba kòm atis nèg pral ba w kenbe zam. Nèg yo pap fè sa. E lè yon atis rive anba nan zòn sa yo se Michael Jackson ou ye pou love ou jwenn yon polisye ankò yo pran Lasalin sa ka gon 3 zan yo te pran misye Lasalin. Lè polisye a rive Lasalin li wè tèt mwen nan yon mi. Anndan. Misye fò, misye di se frè Izolan li ye. Yo di misye rele Izolan, misye rele Izolan. Misye rele m. Ap, m pran telefòn nan. Lè m gade, m di kòmandan kòman w ye? Li di anfòm. Li di Zo, nèg yo pran m Lasalin wi menn. Frè m, frè m, nèg yo pran m. M gentan sou men m. Nèg yo di Zo, bon, ou gen polisye k frè w? Wi, misye vini nan dwàn nan la. Misye vini a zam sou li. Nou pran, nou pran misye, nou pran zam bagay sa yo. M di a mesye, misye frè m li ye, voye misye vini menn. Nèg yo di zo, la saline gen twò lontan yo pa wè w. Pase w konnen mizik mwen te fè nèg yo gen zam yo pa gen bal la e la saline m te fè video a nan geto a. Nèg yo di la saline sonje w. Se sèl nèg ki toujou vin jwe pou katye popilè w pa yon moun mèt fè kontak. Pa gen afè lajan lè m al jwe nan katye popilè. M se nèg ki konn menm al nan katye popilè m fè stand m bay son m vin jwe e m te konn fè l chak desanm. Paske nèg katye popilè oubyen timoun k ap grandi nan katye popilè yo pa gen kòb pou yo vin peye pou yo vin gade izolan. Ok. So, lè misye di m sa, misye di m Lasalin, Lasalin vle wè w, Lasalin bezwen wè w. Kounye a m rele yon zanmi m di a men yo pran kòmandan men nèg yo di se mwen k pou vini pou yo bay kòmandan. Kisa m oblije fè? Shit! Sa k pase la? Eske mwen k pou desann vre? Pase m pè. Epi, m di a, kòmandè e frè m li ye, m pa ka kite misye anba. M pran machin mwen, m desann. Lè m rive sa k fèt? Nèg yo bay, nèg yo di kòmandan, pran, yo bay kòmandan moto l, moto lapolis, zam ni, tout bagay. Epi nèg yo di yo t anvi wè m lè m rive anba a zòn nan zòn tout zòn nan kanpe sou 2 pye menn se pa mwen menm non se love mwen bay mwen jwenn an retou wi pou jodi an on ta de moun m pa konn sak pase moun yo kanpe anfas mwen m pa konn pou ki rezon se jan m viv a moun ki fè m gen aksè a nenpòt kote nou di chèf zòn se zanmi m si chèf zòn te zanmi m li pa t ap kidnape moun pou mwen yo pa t ap leve moun pou mwen. E yo leve prann pou mwen an vre menn m pap baw manti misye fèl kontre li menm izo kap gad live la moun izo te pran pou mwen li pranl kontre li menm paske li tout sam fè poum jwenn yon jan poum pale avèl li dil pap pale avèm sim pale avèl map konvenk li e reyalite a nèg yo te dim depi yo yo bay moun nan pou mwen m peye wi m peye poum pran moun nan e yo make sure lèm fin peye poum pran moun nan fòm vin jwenn yon pwogram anba. Mwen te di pa gen pwoblèm map vin jwe. M son nèg ki respekte mo m, m pa janm bay manti. M vin la, m pa vin bay moun blòf, m pa vin di pawòl pou moun renmen m, pou moun pa renmen m. Dèyè la, m la map pale pou tout moun tande. Kote map fè live sa la, m kwè Izo ap gade live la. E m pral di yon lòt mo la. Gon gwoup de zanmi m chita ansanm avè yo. Mwen di yo m pa nan bagay politik, m soti nan afè politik. Pase kounya mwen m pi biznis, se biznis map fè. Mwen di men pou janm wè kondisyon peyi a ye la, janm wè nèg katye popilè ap rele atis yo pou nou vin jwe pandan kondisyon peyi a, ki mwayen ki ka fèt mwen ta monte yon ekip atis pou n al pale avèk nèg nan geto yo pou n ta jwenn yon mwayen pou nou fonksyone nan peyi a pou gon apezman nan ensekirite a nan peyi a. Nèg yo vin la yo chita ansanm avè m, m esplike yo 1, 2, 3. M di men ki nèg m pral pale? M di m pral pale a Ti Djo, m pral pale a Shaba. M pral pale a Roody Roodboy. De atis m konnen vre ki rete la. Nou pral chache antre an kontak avè yo pou n di mesye an n monte yon komite pou nou mache nan geto yo pou n di nèg yo n ap vin jwe pou yo men ki kondisyon n ap vin jwe pou yo. Nou ta renmen gen yon lapè k fèt. Nou ta renmen kidnapin nan kanpe. Men sa m ap di a la, m wè PM Ariel Henry ka jwenn li. DC a ka jwenn li. M ale avèk moun yo. Yo fèm jwenn avèk nal chita nan primati n esplike PM nan men ki ide m genyen paske n pa kapab ankò mwen map fè biznis nan peyi a m ta renmen pi byen fonktyone paske biznis map fè map bo m peye leta m peye wi m peye leta m peye taks m peye dgi m peye polisye bon m pa rele sa peye m bay polisye frè nan zòn pou yo voye je pou mwen nan biznis m peye nèg lari. Gad tout kòb map fè nan map depanse nan yon biznis pou m ka antre yon ti money. Pandan se tan map peye leta se leta k pou ta asire sekirite biznis mwen. Sa map di la moun ki pa nan biznis pap konnen l men moun ki gen biznis ki gen pi gwo biznis pase m ap konprann sa map pale la. So sa vle di m peye pase fòk si w gon polisye nan zòn nan fò w di l voye je pou ou pase medam kap travay yo konn se jwèt aza nèg pa respekte yo yo antre nan manman yo yo di yo tout bagay lè yo reponn yo yo ba yo kalòt. Kounye a si w pa gon polisye pou nèg a konnen nan zòn nan li pa ka vin fè sa la. Nèg la ap kraze biznis ou, l ap bat moun yo. Dezyèm bagay, lè w pran yon nèg ki chèf zòn nan, si w pa pale avèk chèf zòn nan pou chèf zòn nan jere de seri de bagay, ou nan cho. Ou konprann sa m vle di w lan? So, men nan ki kondisyon yon moun fè biznis nan peyi a. E jodi a. Kijan pou yon moun ap fè biznis nan peyi a? Kijan pou yon moun atis ou abite nan peyi an pou w di ou pa konn pale avèk nèg ki chèf zòn? Pandansetan, chèf zòn nan li menm, li pap pale avè w nan telefòn non, li fè yon sòlda l rele w epi pou sòlda a pa sou li. Dèfwa, lè w kanpe rèd ou pa vle negosye. E m pral pale de mwen menm la kounya. Morvan, m ap pale avè w. Nèg Akayè parèy m, m ap pale avè w. Morvan, ou rele m nan telefòn yon sèl fwa. Ou fin sal mwen. Ou dim, m pa konn ki moun ki te rele w. Ou di Izolan, w ap ban m, w ap vle fè yon entèvyou avè m. Kisa m te reponn ou? Mwen di Morvan, ou wè moun mwen ye a? M pa ka al nan emisyon m al defann mwen de sa w di de mwen. Pale nèt, pase m konn tèt mwen. Premye bagay m ap di w, nan nan videyo ou di an, ou fè nan nan live w ap fè a, m te wè l, kote ou di konsa, m ba anbilans, m bezwen al depite Akayè ki bò? Jodi a m vin konprann ou men lontan m pat konprann ou. Pou sektè wap travay la wap mal travay. Fòl baw plis enfòmasyon. M te pase yon depite, m te pase yon senatè, m te pase yon prezidan. Paske yon ti nèg ki soti kote l soti a pou l rive kote l rive a la, ki fè tout efò sa, ki kreye anplwa bay tout moun sa yo travay nan yon peyi. Ki vin nan vil kote nou soti Akayè a, mwen bay anbilans. E pa sèl anbilans m bay non. Ou pat konnen. Komisarya Akayè a, m refè dòtwa pou polisye dòmi, paske polisye pa t ap ka dòmi jan m wè yo t ap dòmi an la. Majistra w ap travay pou li an, k ap fè w fè tenten, k ap di w di tenten an, di l m fè travay pou li nan komin nan, men m pa bezwen plas. Dòtwa pou polisye yo fè, m repare yo. M bay polisye manje, m t ap bay polisye manje de fwa pa jou nan komin nan, de dimanch, de lendi a dimanch, de fwa pa jou. M bay polisye ki nan komin Akayè manje. M achte motosiklèt. Nèg rele m sou telefòn, yo di mèri, nèg, chèf, yo di w ap panse pou lapolis, ou pa janm panse pou nou nan geto, nan geto. Ou konn ki repons mwen te bay? E jodi a m pa kwè pa repons sa m te peye chè. Mwen di mesye, jan nou menm kòb n ap manyen pa gen moun ki ka panse pou nou, se nou ki ka panse pou moun. Kite m fè travay kote moun sa yo k ap asire dòmi moun nan komin Akayè. M fè tout bagay sa yo. Jodi a se sa w se sa w ban m an retou, se sa w kalifye m. A monchè, m pap di w anyen. Men m tande w toujou ap di mafya, Ayiti pa gen mafya. Peyi ki gen mafya yo, sa w ap fè yo la w pa t ap ka fè l. Ou pa t ap janm pèdi vizaj ou nan peyi ki gen mafya pou w fè l, pou w pa ta gentan grafouyen deja. Ayiti se malfèktè k genyen, nèg k ap tiye inosan parèy yo. Peyi gen gangster gen mal ki gen mafia sa wap fè yo la detui moun nan ou pa tap kapab ou pa tap ka ou pa tap fouti fèl kant ou konnen se manti wap fè ou fè de seri de bagay wap monetize nan viw wap fè lajan pask ou konnen ayisyen kwè lè moun ap detui moun si ou tap pale de izolan ou di gad sa izolan fwa kayè li pran ekip foutbòl li moute avèl nan premye divizyon li vwayaje avèk ti mesye yo lal meksik lal lale e e nale jamayik nal kostarika. Tout se nan pòch mwen yo sòti. Tout! Tout! Tout se mwen menm ki fè yo. Apre sa, m pa kanpe ankò. M al nan vil lan e m pa pale yo lòt bagay mwen fè. Sa m pa. Fanmi m te dwe rayi m pou sa l wè m ap fè nan yon komin epi m pa fè l pou yo. Hein? M pran yon komisarya, m di polisye yo fò asire sekirite la, se vil mwen, se la lè m vin nan lanmè m dòmi fò m jwenn sekirite ladan l. Men sa m ap ka fè. Lè nèg yo al vi montre m kote y ap dòmi. Kot yap twalet pa bon menm. Mwen fè blok sanitè pou polisye twalet. Kot polisye te konn twalet la se doum lè w twalet ou tande boum. M ba w twalet nòmal flòch fwip. Epi m refè dòtwa pou yo kote pou yo dòmi achte kabann mete matla. A monchè pou jodi an pou di mwen menm depite ka fè sa m ki de bone banm on depite w tande k fè sa nan komin yo deja ank on majistra. Banm on senatè w tande k fè sa nan komin yo deja. Bon mon prezidan ou te dwe k fè sa deja, banm youn mwen menm mwen fèl e jodi an ou okipe moun kap diw se depite m bezwen al nan vil la e menm lèm te bezwen al pou depite epa yon dwa m genyen, menm lèm te bezwen pou al pou senatè epa yon dwa m genyen, jodi a pou nou ekri anbasad amerikèn pou nou ekri anbasad amerikèn pou anbasad amerikèn relem poul ekrim relem poul dim kòmsi nap fèm konprann ke anbasad amerikèn ap bloke vizam. Abon non pou ayisyen m pa vo plis kon viza m te plis pito m al etranje m ta plis renmen m al ret al etranje ke m ret ayiti sa map fè yo la map bay plis ke 3500 moun travay kap touche chak kenzèn medam kap travay nan paryaj pa m yo pi byen touche kon ke se kap travay nan labank wi sèl si yon moun labank gen avantaj pase yo yap friz yo mete bèl rad epi moun pa vin di yo vye betiz lè yo pèdi kòb e sèl sa k gen anplis wi. Bon pou m pa twò long, se sa m te vle di. M te vle di sa. Men, Morvan, m ap di w sa frè m, ou pap ka fè m al nan gang. Ou pap ka fè m bay sosyete a do. M gentan soti twò ba. Lè pou m t al nan gang nan l pase. E m ap tou voye mesaj sa pou blan oubyen m pa konnen, pou anbasad la k la. Peyi a pa fonksyone sou tripotay. M konnen peyi ou soti se yon peyi k gen lòd, se yon peyi k gen lwa. Jodi a, si ou vle pran yon desizyon, yon sanksyon kont mwen, se mwen menm pou gade, mennen ankèt pa w pou pran sanksyon kont mwen. Se pa sa k ap pase sou rezo sosyo. Sa k ap pase sou rezo sosyo an Ayiti, tout se fo. Bon, nèg yo konn ap, nèg yo, lè bandi fin bale yo repase mesaj bandi, epi nou menm atis nou pa ka al jwe pou bandi. E jodi a si nou pa al jwe pou bandi a kiyès k asire sekirite l? Eske leta asire sekirite l? Pandan mwen menm mwen jwenn a PM nan mwen di l, PM men sa w ap fè, m di w ap banm w ap fò w banm minis jistis fè yon reyinyon avè n, minis jistis, dcpj, chèf lapolis, n ap met atis yo ansanm nou pral fè yon toune nasyonal nan tout katye popilè kote gen bandi yo pou n mande nèg yo ba nou yon souf, bay peyi a yon jan pou l fonksyone. Ann kreye lòt bagay. M di sèl sa wap fè, fò gen moun nan gwoup paw nan pouvwa a ki akonpanye nou. Pase lè n rive nan de seri de baz, gen de bagay nèg yo pral mande nou an retou nou pap kapab. Nou pap ka fè l. Paske lè nou rive nan zòn nan, fòk nou di nèg yo, pral gen lapè nan vilaj la, nan wout matisan an, nan e ti bwa. Fòk wout nasyonal la lib pou moun yo pase, fòk leta refè wout lan, fòk komisarya yo reouvè. Kounya leta li menm pran reskonsab pou vin fè asistans sosyal andedan katye popilè yo. Nou menm nou pap gen mwayen pou n fè l. Men m di l, papa, pa gen afè lajan, pa pale afè lajan menm, se yon bagay volonte, paske Ayisyen gen yon grenn bagay nan tèt yo, tout sa k fèt se lajan. Tout sa w fè, yo redui peyi a a lajan, pa gen kesyon moun a moun menm. E si nou konnen tou, twazyèm bagay ki fè m al jwe andedan vilaj 25 desanm, mwen te di fòk mwen a chèf yo, Paske m gen asosye biznis mwen ki nan men nèg yo jodi a fè 24 jou. Jouk kounye a m ap pale avè w la m ap fè kontak, yo poko ka lage nèg yo. Fahim Kassaamy. Yo fè Izo Box avè m, yo fè Izo Moto ansanm avè m. Lè pwogram nan, m rele youn nan chèf yo apa, mwen di yo, gad kijan w ka ede n. Jodi a la, ou wè nou vin jwe pou ou la, n asepte tout bagay ka rive. Mwen a Tony Mix, anpil bagay ka rive nou demen. Men nou konn poukisa n fè l, nou asire lavi pa nou, nou mete. Nou bezwen sekirite pou tèt pa nou, pou fanmi n, pou zanmi n, pou moun k ap travay avè m. Men m gen yon moun la ki nan men nou jodi a fè 20, lè m ta, lè m te avè yo a li te fè 20 jou, 20 ou 21 jou m di l sa, ki jan w ka ede n pou n met moun nan deyò? M di premye bagay ki genyen, se pa sèvis yo mande yo pou kòb non, men kòb moun yo ap mande a, fanmi moun yo pa gen kòb sa. Biznis yon moun ka vo milyon, men sa pa vle di moun nan gen milyon, li gen kredi milyon. Men sa pa vle di li gen kob milyon. Afè moun ap mande milyon pa gen bagay konsa. Jouk kounya pandan m nan live la la. Fèt talan kòm se fè apèl pou m di chèf la silvouplè kisa w ka fè retire moun yo pa kite yo pase fèt la anndan. Apre jodi an pou ap di m konsa en e izolan se bon zanmi chèf entèl se bon zanmi entèl al di jis pou ka fè kòb pou ka fè moun wè ke m son bèt nwa. So mèsi anpil tout moun, se sa m te vle di, se yon ti pale konsa m te vle fè, men m pap bann manti men, m vin konprann yon bagay nan peyi Dayiti men, depi w chwazi bon moun, ou chwazi pase mizè, depi se yon ayisyen ki chwazi bon moun, li chwazi pase mizè, depi se yon ayisyen ki chwazi viv a moun, li chwazi pase mizè, paske tout vye bagay yo wi yap di. Paske moun ki pa chwazi viv avè yo a, m pa bezwen fè pèsonalite, atis ki pa desann atè a, ki pap viv a moun nan, ki pap peye kay pou moun, ki pap peye lekòl pou moun, ki pap fè tout sa w wè m di yo la, m sot di yo la, monchè non yo pap site nan anyen. E nan live sa m ap tou eskize nèg sa yo. M te konn panse mal de yo. Men m pap ba nou manti mesye. Mesye dam, nou fè bon chwa. Jouk kounye a m santi mwen te fè move chwa. Si chwa sa m fè ap kale m, chwa ede moun nan ap kale m. An chwa pran komisarya fè dòtwa pou polisye dòmi, bay polisye manje de lendi jouk ka dimanch de fwa pa jou nan komin. Sa vle di se depite m te bezwen depite pou tèt sa nèg gen tap chache bagay tout jou nap di de mwen. Pran yon ekip jèn gason ki te ka al nan zam jodi a menm jan anpil nèg pèdi wout yo al nan zam mwen pran yo m fè yo vin yon lòt kouch sosyal ap vwayaje avè yo Tout ayiti ap gade nèg yo kal jwe lig lig konn kakaf ap bat bravo pou yo sa vle di sa la fè ou menm Morvan pou ap pale de mwen konsa kòm nèg akayè parèy ou a be frèm pa gen lavi se konsa l ye men m di w sa pa janm di ayiti gen mafya pa janm di ayiti gen gangstè si ayiti te gen mafya si ayiti te gen gangstè sa w ap fè yo pa tap janm fè l paske nan peyi nòmal Pa janm gen moun ki ka pran vizaj li poul parèt poul ap detwi moun konsa pou menm grafouyen li pa grafouyen. Son ki blofè k nan peyi a. E depi sou leta, menm jan lè lou te bay manti an m tap bliye di sa, lè yo te pran asosye m nan yon di konsa m DC e pou dcpj mennen ankèt sou mwen men Izolan andan vilaj kounya pou listwa e laverite. 25 desanm premye fwa m antre nan vilaj de Dye. Lò ou fè twit san, m chit ou twit lan m chita sou dal la, yon moun pèt li di m men yo twit Morvan nan m di l. Nan sa m ye la m ka okipe Morvan, pwoblèm ki nan tèt mwen la m ka okipe Morvan. Men li pa deranje m. Men m gentan wè l deranje fanmi m, zanmi m, tout alye m, tout moun ki renmen m li deranje m. Ok so poukisa w fè sa? Di ou pa menm ka bay pou ki rezon w ap fè l. M pa janm wè w pale de depite k pase Akayè ki pa fè anyen oubyen ki fon bagay. M pa janm wè w pale de majistra Akayè, de katèl majistra ki la oubyen sa k te la avan, sa k te la aprè. Ou pa janm pale de yo. Ou tou moun two. Yap baw manti. Yo diw izolan pral pou depite. Men frem. Ou we akayè. Manmanm. Papam soti an. M se neg koray. Neg ka mitan. Nan akayè. Pou yon neg. Depite ladann. Pou yon moun. Majistra ladann. Monche. M pap baw manti. Fol vin. Fok moun sa korek. Fok moun sa respekte moun. E pa yon moun ki pral vin chanje kondisyon pesonel li. Fòk se yon moun ki pral vin chanje pwoblèm komin nou. Nou se yon vil touris, nou se yon vil istorik, fò moun sa ka pwouve Akayè se yon vil istorik, fò n al fè istwa avèk vil sa. Sa vle di, nou pral chita ansanm avèk popilasyon, nou pral fè pòt a pòt pou n chwazi moun ki pou depite vil lan, moun ki pou majistra vil lan. Vil la p ap ka tonbe nan men vakabon ankò, li p ap ka tonbe nan men vakabòn ankò. Si se pou sa, w ap atake m nan, ke w atake m nèt. Pase m renmen vil sa. Pandan map pale avèw yo pa diw m pa janm kanpe non ou konnen mal lou yon ponp gazolin nan vil la poum fè ponp gazolin ou konnen map fè ponp gazolin nan zòn nan ou pa konn sa ou konnen map travay sou projè izin bannann nan vil la poum fè izin papita poum vann papita poum vann bannann poum voye vann bannann aletranje bannann òganik poum voye aletranje ou pa konn sa yo pa diw sa yo pa janm diw sa m pa janm kanpe eske yo pa diw map fè yon sit pou dechè fatra nan komin akayè. avèk fatra sa yo nou pral eseye fè yon pakèt bagay paske vil la pa gen kote pou yo jete fatra yo pa esplike w sa humm yo pa di w sa paske fò m fè angrè òganik men sa m ap fè nan vil la se sa pou yo di w e pa vin chita la vin di yo misye sesi se lòt bò li lè li tan nan videyo ankò w di ti nèg nwè wi m se ti nèg nwè m fyè dèske m ti nèg nwè. M fyè dèske m se yon ti nèg nwè. Yon ti nèg nwè k fè anpil efò. Men ou menm, kòm ti nèg nwè parèy mwen, chanje, sispann rayi ti nèg nwè parèy ou k ap fè efò. Se aplodi pou w aplodi avèk sa. Repons Izolan an, li plizoumwen akseptab la. Ke pa e Tony Mix lan. Eske nou konprann? Paske Izolan oblije fè anpil jimnastik pou l fè konprann ke. al jwe pou bandi an se te yon enperatif. Nou konprann? Paske ban m di w byen, ou menm ki aletranje, ki ap joure, k ap plenyen pou yon seri de bagay, nèg ki an Ayiti an, li se yon lòt reyalite l ap viv. Paske, ou wè pou bandi an, Pòtoprens lan se yon ti pla men. Bandi yo kapab fè sa yo vle. Ou konn, mwen menm. M pa konnen si nou pral dakò avè m. M ta kapab di kilè tout nèg sa yo m ta kapab konsidere yo kòm gang. Se lè peyi a ta bon. Epi pou nèg sa yo toujou ap fè antre soti, al pale ak bandi. Sa vle di pandan lapolis ap mate bandi epi pou nèg sa yo ta antre soti al pale ak bandi. Antouka m kite nou. Nou menm na va fè rès kòmantè yo paske m pa vle al pale mal de izo ak tony mix epi nou menm pou nou di nèg yo gen rezon m pa vle al pale byen tou de sa yo fè an pou nou menm tou pou nou di a nèg yo ap sipote bandi men Fò m di byen ke gen anpil eksplikasyon, gen anpil jimnastik ki pa kenbe. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!